Seyè nap mandew padon chè seyè nap apwoche devanw nan lè sa wi papa menm jan salmis la di nan sòm 60 vèsè 13 14 le sekou de lòm nè ke vanite avèk Dye nou feran dè zesplwa e li kraze a nou zannimi tout am fòje kontre mwa sera san efè papa moman sa mon Dye men ap apwoche devanw wi nou pa gen pèsòn non seyè. Pètèt anpil fwa nou konn vle fè moun konfyans, nou konn vle remèt chaj nou yo, nou konn vle konfye nou Bondye nan lòm, yo ban nou manti, abize nou. Kèk fwa chè Seyè se patwon, kèk fwa son bon zanmi, chè Seyè, kèk fwa menm nan relasyon, men Papa. Lè nou gade otou de nou, chè Seyè, nou wè nou pa gen pèsòn. Lè nou gade otou de nou, nou wè nou pa gen moun k ap ede nou vre. Nou wè nou pa gen moun k ap pote nou sekou, chè Seyè. Nou santi, mon Dye, nan lè sa a, pou n vin kote ou, nou vle chita nan pye ou, mon Dye. Se lakay ou, nan prezans ou nou vle rete, nou vle kouche, nou vle dòmi. Anfen, nou vle demere lakay ou, papa. Chè Seyè, moman sa a, n ap mande ou tanpri, papa, ou va gen pitye pou nou, ou va di yon mo pou nou, chè Seyè. Ou va pale pou nou paske mon Dye nou pa gen moun, nou pa gen moun tout moun nou te konfye nan yo e yo vire ale chè Seyè lòm nan mon Dye l oblije se gen kèk nivo lòm pa ret avèk moun nou sonje chè Seyè e lè Jezi te devan mon Dye moman difisil moman agoni moman trajik sa. E malgre, mon Dieu, disip yo te gen volonte, men yo pa t kapab, chè Seyè, mon Dieu. Li te oblije di, Mèt, je remè mon espri antre tè men. Chè Seyè, m santi, mon Dieu, nan lè sa a, mon Dieu, jan bagay yo a prale la, jan bagay yo vire la, chè Seyè, mon Dieu, men lespri nou wi, pa, n ap mande w tanpri, kontwole lespri nou pou nou, pou nou, papa, nou santi dèfwa, mon Dieu, nou vle fè sa k pa bon, dèfwa vye panse sèlman, mon Dieu, vle pote n ale, dèfwa vye imajinasyon, vle, vye refleksyon, chè Seyè. Dèfwa, mon Dye, nou pa vle rete, nou pa vle fokis ankò non, chè Seyè, dèfwa nou vle aji selon volonte nou, nou bliye, chè Seyè, mon Dye, si w'ap travay, nou bliye si w'ap travay pou byen nou, e anpil fwa sitiyasyon fè nou bliye, chè Seyè, fikse rega nou, sitiyasyon fè nou bliye, chè Seyè, si w' deja fòme pwojè, mon Dye, nan lavi nou. Anben, Papa, moman sa m'ap mande w' tanpri, e m'ap leve chak moun, ka, mon Dye, ki bouke, chak moun ki santi yo pa kapab. Gen moun chè Seyè mon Dye yo vwayaje yo pati yo santi mon Dye lavi a pa bon pou yo e nou sonje chè Seyè mon Dye menm jan pawòl ou di kote sèvitè ou pile ou bal la kòm eritaj e m konnen chè Seyè mon Dye gen moun mon Dye avan yo te pati avan mon Dye yo te al mon Dye demere ou di mwens enstale nou zòn ou te gentan voye zanj ou apante pou yo chè Seyè mon Dye m konnen gen moun papa menm kay poul chanje chè Seyè ou gentan mon Dye voye zanj ou al apante. Eeh mon Dieu pou bal mon Dieu zòn sa pou bal katye sa pou bal peyi sa kòm eritaj e anpil fwa chè sè mon Dieu sitiyasyon difisil yo se paske ou bliye nou non men ou konn vle mon Dieu anseye nou kèk bagay ou konn vle chè sè mon Dieu nou moutre nou pouvraw mon Dieu atravè yon sitiyasyon difisil atravè kèk moman mon Dieu difisil Papa map mande w tanpri men chak moun ki santi yo pa kapab, chak moun ki santi yo boulvèse, chak moun ki santi yo twouble, chak moun ki santi chè Seyè mon Dye sitiyasyon lavi a mon Dye pote ale gen moun ki santi yo pa gen gou papa nap leve yo devan w nan lè sa gen moun mon Dye ki pa santi a yo santi mon Dye yo pa dwe egziste ankò gen moun ki santi mon Dye lavi pa enpòtan pou li tèlman l fwape move kou tèlman mon Dye li pran move di li pase moman difisil. Jèsi a n ap leve chak moun, Papa, ki santi yo pa kapab. Salmis la te di nou, Sòm 46, Adye pou nou è refij an apui, sekou ki nou mank jamè dan ladetrès. Jèsi a, Bondye, nan detrès la, Bondye, lòm pa vle pase detrès, Bondye, avèk moun. Nan detrès, Jèsi a, Bondye, lòm, Bondye, pa rete avèk moun. Jèsi a, nan detrès, Bondye, zanmi pa kanpe. Nan detrès, fanmi pa kanpe. Nan detrès, Bondye. Eeh vwazinaj pa kanpe chèsè nan detrès patron pap kanpe mon Dieu men mon Dieu se sèl ou menm mwen pa ki di mon Dieu nan detrès yo wap la avèk nou e nou sonje vre chèsè mon Dieu ou montre ou prouve sa kote Laza te malad chèsè mon Dieu ou malgre mon Dieu li te malad ou di non Laza pap mouri enben mon Dieu lèl rive mouri chèsè ou te di mon Dieu maladi sa se pou fè volonte bon Dieu ou te entèveni mon Dieu devan dosye sa ou te entèveni nan kavo a. Wi papa, kote ke ou te rele Laza pami mò yo, chè Senyè Bondye, apre kat jou, hein, e Bondye, gen moun ki te tone, Bondye, yo te mete nan ran, Bondye, pou ap tann, chè Seyè, pou wè eske vrèman Laza ap gen lavi ankò. Men ou te rele Laza pa non l, ou te di, Laza, sò. Chè Seyè, gen moun nan sa ou ye a nan lè sa, Papi, ki bezwen soti, wi. Gen moun ki menote nan sitiyasyon, gen moun kan chene, chè Seyè. Gen moun papa je yo bouche gen moun mon Dieu lespri yo bouche gen moun pa pa gen pèsòn chè Seyè m vin rele w pou yo nan lè sa souple Jezi te leve je l anlè li te di mèt pa fè l pou mwen men fè l chè Seyè o papa pou moun ki bò kote m yo ka konnen pouvwa granmèt la chè Seyè m ap mande w tanpri souple papa gen moun ki bezwen w mon Dieu rèl pou yo mwen vin rele w pou yo chè Seyè papi mwen m gentan konnen m konnen w ka Fèl m konnen chè sè mon Dieu ou ka leve defi gen moun ou ka geri mon Dieu gen maladi ou ka geri chè sè maladi lòm mon Dieu di paka geri e mon Dieu maladi mon Dieu doktè medsen k fè 14 ans fè 21 nan medsen chè sè mon Dieu gen eksperyans nan domèn nan dil pap geri chè sè m konnen ou ka demanti yo chè seyè map mande w nan lè sa papa souple ou va di yon mo pou yo kote ke mon Dieu gen moun ki paka priye ankò gen moun ki paka leve men anlè ankò. Gen moun chè sè Bondye ki pa ka modi al legliz ankò, gen moun chè sè Bondye dekourajman demanbwane yo, dekourajman kase pye yo, dekourajman kase men yo, dekourajman chè sè Bondye fè yo kòmanse distrè, map leve yo devan w nan lè sa pa souple, map leve yo devan w piske ou se sekou nou chè Seyè, sekou lòm nan men Bondye li pa anyen chè Seyè, se sak fè Bondye se lakay ou nap chèche sekou, se sak fè se lakay ou se nan prezans ou nou vle rete Seyè. Nap leve chak moun Doktè refize papa devan w Gen moun chè sè mon Dye Lè mon Dye l al lopital Aprè tout analiz doktè di l Pa gen espwa ankò Men chè sè m konnen ou mon Dye Lè lòm di pa kapab Lè lòm di sa fini chè sè mon Dye Ou menm mon Dye ou kanpe pou di non Waww ou kanpe chè sè mon Dye pou di non Pou di se ou menm ki bon Dye chè Seyè Lè lòm di maladi a pap geri Ou kanpe chè sè mon Dye pou chanje mon Dye bagay yo Pou vire bagay yo. M sonje, chè Seyè Bondye, lè fanm pèt de san an te fin depanse tout sa l genyen, chè Seyè, tout moun te kouri, Bondye, anyen pa t ka ede l. Chè Seyè Bondye, m konnen, Papa, ou menm nan lè sa, chè Seyè, chak moun ki santi yo pa kapab, ki twouble, ki bouke devan yon sitiyasyon, ki depanse tout sa yo genyen, e gen moun, Papa, malgre mari a depanse, madanm nan depanse, pitit la depanse, chè Seyè Bondye, tout sa yo te gen, ap fini, enben yo pa ka jwenn yon solisyon. M konnen nan lè sa chè Seyè Bondye, ou ka di sò alelouya dan le non de Jezi. Ou ka di espri maladi sò epi chè Seyè Bondye se la fen. Ou ka di espri maladi sò epi Bondye ou chanje egzamen an. Lè ya ale chè Seyè yon lòt egzamen, yon lòt rezilta papa. Chè Seyè Bondye m konnen ou kapab. Map remèt chak moun nan lè sa papa ki devan yon sitiyasyon konsa. Chak moun ki fin depanse sa yo te genyen papa map mande al map leve yo devan ou. Pa gen maladi enkirab de mon chè Seyè mon Dye, pa gen maladi ereditè non, menm si chè Seyè mon Dye ou di ansyen fanmi, tout fanmi nan se te maladi sa men ou menm ou ka di non, enben sa se egzanp ou ka di non chè Seyè mon Dye, papa map mande ou tanpri men chak moun ki bouke chè Seyè, chak moun mon Dye tout moun ale kite gen moun ki pa gen pèsòn ankò. Map leve yo devanw. Bzwen nonm 38 ans chè Seyè. O, tout moun t ale kite li, chè Seyè. Petèt, mon Dye, gen moun ki te vin jwenn li la. Gen moun, chè Seyè, mon Dye, li te gen konbyen tan anvan yo. Enhen, lè yo vini, yo te gen yon zanmi, yo te gen yon fanmi, yo te gen yon vwazen, chè Seyè, ki te lage yo nan pisin nan. Men li menm, li pa t jwenn yon moun te choute l menm. Papa, m ap mande w tanpri nan lè sa a, souple. Gen moun ki pa gen moun non, pa, souple. Gen moun tout moun chèsè Bondye vire do Bondye ale kite li gen moun chèsè tout moun bliye l men ou menm chèsè Bondye m konnen papa wap di yon mo pou li wap pale pou li chè Seyè m konnen ou pap kite bagay yo konsa chè Seyè oo pè sen nòtre sovè wa w le vrè le bon bèje ki donn sa vi pou sè brebi chè Seyè Bondye ou te voye Jezi krisifye se pou n pat èsklav pou n pat èsklav maladi chak mwa yon konprime. chak semèn yon piki, chak chak chak semèn yon siwo, o papa, gen moun ki pap pase yon mwa poul pa pran yon sewòm, men nou vin avèk moun sa yo devan ou, gen moun chè Seyè Bondye ki pap pase yon ane chè Seyè nan fanmi nan pou dlo pa kouri nan je l, chak chak ane chè Seyè Bondye son traka son nouvèl son lòn kap tann. Oh papa nap mande w tanpri chè sè mon Dieu ou konn di arete e sache ke je suis Dieu papa se sak fè nan lè sa nou vini mon Dieu avèk chak mon Dieu moun ki santi yo pa kapab chak moun ki gon gwo konba yon gwo dosye chè seyè oh ki devan yo yo pa kapab ankò chè seyè salmis lan te di chè seyè nan sòm 46 sa sè lui ki a fèsisè lè konba jiskobou de la tè il a brise lac il a rompu la lance il a konsime par le Fele Chaniguer arete e sache ke Jesu di je domin su la nasyon, je domin su la tè, Letènèl de zame est avèk nou, le Di de Jakob è pou nou e nou tretrèt. Wi chè Seyè, nou konnen Papa, ou se inik sekou, gen moun mon Dye nan konba, lè yo kòmanse pran kou yap kouri kite nou, lè yo kòmanse pran flèch yap kouri kite nou, lè yo kòmanse pran chè Seyè wòch yap kouri kite nou, lè yo kòmanse pran epe yap kouri kite nou, enben Papa ou menm ou di non chè Seyè, se ou menm kap mete fè nan konba a chè sè m konnen gen moun nan lè sa konba ladan l lan se maladi a gen moun konba ladan l lan se vant lan k pa ka monte gen moun konba ladan l lan chak 3 mwa 4 mwa 6 mwa vant lan monte pitit la tonbe men nou vin leve yo devan w gen moun konba ladan l lan chè seyè se wè l pa ka wè gen moun konba ladan l lan se apeti l pa genyen oo gen moun konba ladan l lan son doulè gen moun konba ladan l lan maladi sa vini an fòm de gaz. Chè sè a nap mande w tanpri souple, gen moun konba ladan l, maladi a vin an fòm de van nan kò li, gen moun konba ladan l, li pa ka mache, l anvi leve chè sè, men nap leve yo devan w nan lè sa pè sen, nap leve yo devan w letènèl dè zame, nap mande w di yon mo pou yo, nap mande w pale pou yo chè sè, gen moun ki gen 1 an kap goumen nan konba, gen moun ki gen 5 an nan konba, gen moun ki gen 20 an nan konba, men aswè a, nan maten sa, nan lè midi sa, Ou richès Seyè mon Dye nap remèt konba mon Dye ki fè yap kriye a devan ou gen moun konba ki fè yap kriye a nou konnen ou ka mete fen chè Seyè ou ka mete fen ou te mete yon fen chè Seyè nan konba nanm 38 an paske mon Dye kotel te ye a li pat gen moun gen moun ki pa gen moun chè Seyè oo papa nanm 38 an li pat gen moun tout moun te vire do kite li. Chè sè tout moun ta li enh e tout moun ta li yo ta abandone li chè seyè pa nap leve bondye pèp ayisyen nan menw nou paka bliye pèp sa yon nasyon k soufri anpil yon nasyon k imilye anpil chè se kot ayisyen pase bondye ooh papa ta sanble chè seyè bondye prèske kenn nasyon bondye prèske pa vle wè pèp sa. Kote yo pase yo abize yo yo fè yo soufri yo travay di chè seyè oo nap leve mon Dieu ayisyen kap viv nan repiblik dominikèn nan menw nap leve yo devanw chè seyè nan lè sa nap mande w don mo pou yo chè seyè di yon mo pou chak grenn ayisyen kap viv an repiblik dominikèn chè seyè gen anpil ayisyen ki pase nan bwa pou ale mon Dieu an repiblik dominikèn lè yo rive mon Dieu yo travay patron yo mon Dieu fè yo abi yo abize yo dèfwa lè pou yo touche yo rele mon Dieu Ooh papa yo rele chè seyè mon Dye yo rele chèf lè pou yo touche chè seyè mon Dye toujou mon Dye gen yon problèm rele imigran rele migrasyon chè seyè mon Dye pou vin pran yo pou depòte yo nap leve pèp ayisyen souple papa nan menw gen moun chè seyè mon Dye tout sa yo te gen fini lè yo vwayaje chè seyè jiska prezan se nan goumen se nan difikilte gen moun ki ta ale chili chè seyè pou wè si yo te ka mon Dye kondisyon de vi a te ka amelyore gen moun ki tal brezil pou wè si kondisyon an te ka amelyore. Lè yo vini, Bondye, move nouvèl, sitiyasyon difisil, bagay yo toujou konplike. Men n ap leve yo devan ou. Gen moun ki t ale Bolivi, gen ki t ale Kolonbi, gen ki t ale Ekwatè, chè Seyè. Gen se Perou yo t ale, gen ki t ale Latiki, gen ki t ale Lababad, gen ki t ale, chè Seyè, Giyàn. Men, Bondye, lè yo rive, sitiyasyon difisil, konplike, bagay yo parèt mare pou yo. Men n ap leve yo devan ou, Pè Sen. N ap leve chak grenn Ayisyen k ap soufri, chè Seyè, e nou pa bliye leve sila ou, enhen, apre tout difikilte, apre senkan, apre dizan, chè Seyè, de konba, enben, yo pran yon desizyon, mon Dye, pou kite zòn kote yo ye a, nenpòt zòn yo te kab soti pou pran, pou pran wout, chè Seyè, pou ale Mesik la. Gen moun, Papa, ki pran wout sa a. O, chè Seyè, yo pa gen pèsòn. Gen moun ki pran wout sa a. Mon Dye, yo pa gen moun. Yo pa gen yon moun non, chè Seyè, k pou ede yo. Yo pa gon moun pou rele chè sè gen moun ki pran wout la yo pa ka di paran yo sa gen moun mon Dye wout sa tèlman dròl tèlman frajil yo pa ka di paran yo sa yo pa ka di gen moun chè sè pa di pèsòn ke yo deplase sèlman chè sè mon Dye se sèl ou menm e nap leve moman sa nan menw nou konnen moman sa son moman chè sè kote ki gen anpil lapli anpil van anpil dlo chè sè nap leve chak moun mon Dye ki pran wout. e pou ale mistik la, espesyalman sila yo k nan forè Darien an. Nou konnen forè a chè Seyè yon jan difisil nan moman an, paske lapli ap tonbe, gen van chè Seyè n ap mande w tanpri w va voye prezans ou, voye zanj ou, voye sekou w chè Seyè, voye premye swen pou yo, nou konnen Bondye ou kapab chè Seyè, ou ka mete fren nan lapli a, ou ka mete fren chè Seyè, ou wè pitit ou yo k nan wout la chè Seyè, gen moun papa sou montay la, nan mòn yo chè Seyè, mòn yo ap. Pika e yo glisan oo Jesus nap mande w di yon mo mòn yo ap pik e yo glisan chè seyè gen moun se nan kòd ou yap pase papa nap mande w tanpri di yon mo pou yo chè seyè yo pa gen pèsòn yo ap chache lavi gen moun ki rankontre moman difisil chè seyè e nap leve mon Dye Chak grenn moun mon Dye ki devan mon Dye kolonbi sa ka pral pran bato chè seyè nap leve yo devan w nap mande w di yon mo pou yo pa souple sak mon Dye ki pral pran bato di yon mo pou yo gen se avyon yap pran pou pase pa beliz di yon mo pou yo chè seyè nap mande w tanpri ou va pale pou yo chè seyè mon Dye nap mande w sekirize raje a chè seyè gen kolonbyen kap kap fimen, gen kolonbyen ki gen zam kap veye moun pou vyole, kap veye moun pou pran sa yo genyen, chèsi wè Bondye kòman yo soufri, kòman yo pase mizè nan solèy, nan lapli, nan fredi, nap mande w tanpri chèsi Bondye ou va met yon fren nan bagay sa, m konnen chèsi gen moun ki gen pou pran wout la pandan yo pral nan forè a, wap Bondye met yon divizyon nan kan chèsi Bondye chak èdmi ki prale pou fouye yo, ki prale pou vyole yo, wap met yon divizyon nan. Kan yo chè seyè, kote ke mon Dye tout kolonbyen ki te ki te mete nan ran pou te fouye yo, pou te vyole yo ap mete yon divizyon, yap pete yo, ap gon deblozay ki pete nan mitan yo, epi mon Dye pitit ou yo ap pase. Chè seyè map mande w tanpri sekirize lavi yo, kontwole yo chè seyè gen vye espri nan raje a oo map mande w tanpri chè seyè mon Dye sekirize lavi yo, map mande w fon delegasyon menm jan lè gon pwoblèm nan yon zòn yo konn delege chè seyè lame map mande w tanpri chè seyè mon Dye ou gen lame zanj ki nan syèl la Ou va delege yo nan forè Daryen an pou pran kontwòl chè Seyè Bondye, moun k ap pase yo pou pran kontwòl, sila k gen timoun yo pou pran kontwòl, sila k paralize yo pou pran kontwòl, sila k pa ka mache yo pou pran kontwòl, sila k anplenn senti yo pou pran kontwòl, sila k te tonbe chè Seyè ki pa kapab. M ap leve yo devan ou, Papa. M ap mande ou tanpri chè Seyè, ou va Bondye voye lame zanj ou. Oh alelouya va voye lame zanj ou pa pou diw pou Bondye kontwole voye lame zanj ou pa pou pran kontwòl chè Seyè Bondye chak moun en kap deplase gen moun Bondye pandan yo pral depase rivyè a pandan yo pral pase chè Seyè se nan kòd gen moun malgre Bondye pitit la kenbe nan men yo papa yo pa yo pa yo. Yo pa yon sekou pou li vre non gen moun malgre marye avèk yo li pa yon sekou non chè seyè se sèl ou menm wi pa ki ka ede yo nan sitiyasyon sa e sèl ou menm ki ka ede yo nan moman lapli nan moman rivyè ooh chè seyè papi map mande w tanpri souple fè gras. Chè sè fè gras, gen moun si yo te gen mwayen se avyon yo tap pran, se viza yo ta pral yo ta pral fè demand chè sè, men mon Dye bagay yo tèlman difisil yo pa kapab ankò, pa map mande w tanpri di yon mo, gen pitye pou yo, menm jan ou te mete yon separasyon chè Seyè mon Dye ant pèp Izrayèl avèk pèp Ejipsyen, map mande w tanpri mete yon separasyon ant yo menm avèk pwoblèm, mete yon separasyon ant yo menm avèk lanmò prematire, mete yon separasyon ant yo menm avèk kè sere. Met yon separasyon ant yo menm avèk dlo nan je. Amèn. Met yon separasyon ant yo menm avèk lanmò. Mete yon separasyon ant yo menm avèk maladi. Met yon separasyon ant yo menm avèk espri glisad. Gen moun lè yo glise a pou pye yo kase, en pandan pye yo kase a, yo pa ka mache, epi grangou nan kò yo chè Seyè, pou rete mouri la, men ap mande w met yon separasyon chè Seyè, voye zanj ou papa souple pandan ke mon Dye yo sou montay la, pandan ke yap desann, pandan ke yap travèse dlo a, men mon Dye. Men zanj Jehovah kenbe yo papa map mande w tanpri souple gen moun menm sil ta gen lajan chè seyè menm sil ta voye lajan ale etazini menm sil ta kite lajan chili menm sil ta kite lajan brezil menl pap ka edel li pap ka travèse avèl lajan pap ka travèse dlo avèl lajan pap ka travèse bato avèl li ka pran bato a chè seyè men si w pa kanpe avè yo en sa an ven chè seyè mon Dieu map mande w tanpri map rele w pou chak moun kap deplase nan lè sa. Map rele w pou chak moun kap deplase chè seyè menm si Bondye m pa konnen kote yap soti nenpòt fòm nenpòt kote yap soti map rele w pou chak moun pou chak nasyon chè seyè nenpòt nasyon n te ka ye a map rele w pou yo pa souple ou va di yon mo pou yo ou wè pèp kap soufri a chè seyè chak moun kap deplase pa yap deplase pou bezwen gen moun se paske Bondye yo soufri twòp gen moun ki bezwen ede yon pwòch gen moun kap soti se pou l ede yon paran Ayiti gen moun kap soti se pou l ede yon kouzen gen moun kap soti. Se pou l ede yon matant, gen moun k ap soti. Se pou l ede yon frè, gen moun k ap soti. Se pou l ede manman l, gen moun k ap soti. Se pou l ede papa l. N ap leve yo devan w, o Papa. N ap leve yo devan w, chè Seyè, nan lè sa a. N ap mande w di yon mo. O Jezi, n ap leve yo devan w, n ap mande w di yon mo pou yo, Papa. Yo pa kapab, chè Seyè, Bondye, yo pa ka fè wout la yo sèl. Yo pa ka mon Dye, yo pa kapab mon Dye, yo pa kapab Eeh mon Dye gen moman an difisil Montay yo a pik chè Seyè mon Dye dlo yo fon Montay yo a pik chè Seyè mon Dye yo glisan yo pa kapab non Se sak fè map rele w pou yo eh si ta gen moun chè Seyè mon Dye ki pat konnen pou yo te rele w men m vin rele w pou yo m vin kriye nan pye w pou yo ou se inik sekou chè Seyè ki pap abandone gen moun chè Seyè lè mon Dye moman difisil la madanm nan tonbe enben apre yon tan l oblije kite l nan wout la. Hoo jezi gen moun chè seyè mon Dieu li paka asiste fineray madanm li li paka asiste fineray maril gen moun lè pandan al ayiti manman an resevwa yon nouvèl li resevwa yon move nouvèl de pitit la nou pa vle sa yo chè seyè li resevwa yon move nouvèl chè seyè gen moun kap tann fen ane kap tann pou pitit la avwe yon bagay epi li resevwa yon move nouvèl chè seyè bon Dye ta mande w tanpri ranvèse nouvèl yo pa souple chè seyè bon Dye m konnen w kapab. E si w vle, ou ka kreye yon lòt mwayen, chè Seyè, pou pèp la pa pase pa rache a. Ou ka kreye yon lòt mwayen pou yo pa pase pa dlo a, chè Seyè. Papa, m konnen ou ka fè, Bondye. Chak gouvènman kapab pran de desizyon, chè Seyè, pou amelyore sitiyasyon yo. Pa souple, nou pèdi anpil moun, wi. Men n ap mande w, tanpri, fè nou gras. Nou pa vle pèdi ankò. Nou pa vle kriye ankò, chè Seyè. Se pa lòd nou vin pase w non, Papa. M ap mande w, tanpri, souple. Don mo chè seyè Don mo papa souple Don mo chè seyè bondye gen moun pandan l tap vle pase avèk madanm li enhen madanm nan rete mari ale gen moun mari a rete madanm nan ale kite li paske bondye sak rive a l oblije li paka rete avèl l oblije lage l bò chemen an l oblije lage l nan raje a pitit la rete bondye. Li pa ka asiste oh papa kè sere gen moun ki viv mò difisil gen moun bagay yo viv chè sè chak lè li pase nan tèt yo yo strese yo depresyone gen moun lèl sonje chè seyè mon Dye rankont kel fè oh nan forè darien bagay sa rete la nan tèt li chè seyè bagay sa malgre lap travay lap manje chak fwal pase nan tèt li li santil pap viv mnap leve yo devanw chè seyè mon Dye se sèl ou menm ki ka ki kapab fè yon rekonstriksyon atravè lavi yo, gen moun ki pase mon Dye move moman, gen moun ki viv moman difisil anpil, nou vin rele w pou yo pa, nou vin rele w pou yo nan lè sa, nou vin mande w aji pou yo chè Seyè. Pèp la bezwen w wi pa, pèp ayisyen bezwen w anpil, n ap leve peyi Dayiti nan men w, peyi Dayiti bezwen w chè Seyè mon Dye nan tout kò l, peyi Dayiti bezwen w chè Seyè mon Dye nan tout zo l, peyi Dayiti bezwen w nan tout nanm li, peyi Dayiti bezwen w nan tout lespri li chè Seyè mon Dye, nou santi peyi a deprave, nou santi peyi a. fini wi chè seyè Bondye se ou menm sèl nou gen nou gon jenès chè seyè Bondye kap depafini nou gon jenès kap degringole chè seyè Bondye nou gon jenès kap tonbe wi nou gon jenès kap tonbe wi papa se ou menm sèl ki ka di yon mo pou yo papa nap mande w tanpri di yon mo gen moun ki gen lajan yo paka al achte chè seyè gen moun ki gen mwayen nan men yo paka manje non men nap mande w tanpri papa souple di yon mo pou peyi dayiti ou ka di yon mo chè seyè ou konn pale papa ou konn aji chè seyè. Nou konte sou ou wi papi. Nou konte sou ou wi chè seyè nou fèw konfyans nou fèw konfyans nou fèw konfyans ooh papa nou fèw konfyans chè seyè nou pa gen moun nou pa gen gouvènman kap panse pou pèp ayisyen non Non nou pa gen nou pa gon peyi mon Dieu kap panse pou pèp ayisyen nou ta di ameriken avèk nou chè seyè mon Dieu ameriken ap pyetine ap detwi pèp la chè seyè mon Dieu ooh alelouya map mandew tanpri chè seyè di yon mo pou pèp ayisyen pèp ayisyen soufri chè seyè map mandew tanpri papa pale pou pèp la chè seyè ooh papa m konnen ou kapab nap leve mon Dieu chak moun ki santi yo pa kapab. Nap leve yo devan ou te di vene za mwa pou tou skèt fatige chaje je vo donn redi repo gen moun mon di apre finans sa mon di fin ale la jan finans la tonbe la sa mon di sèvi yon chaj pou li chaj sa nan tèt li chak jou lap panse avèl chak jou lap panse avèl gen moun apre l fin fè tout tanl travay. epi l wè jan lajan an pase, bagay sa pote l ale. Li boulvèse, li gen moun k ap mache, k ap pale sèl. Gen moun pandan l ap mache chè Seyè Bondye l, li gen yon pawòl l ap di li menm sèl, li pa gen moun k ap pale avè l. Li kòmanse twouble, li kòmanse distrè. Paran nou vin rele yo pou yo. Chè Seyè gen moun, Bondye, ki twouble nan vwazinaj. gen moun ki trouble nan fanmi, gen moun papa souple map mande w tanpri espesyalman djòb ou pou yo, gen moun kote l pase l imilye, li pase nan travay yo imilye li, li lakay la l imilye, li nan vwazinaj la l imilye, ou li nan vwayaj la l imilye nap mande w tanpri papa souple, tanpri papa souple. Tomo pou yo chè seyè tomo pou yo chè seyè tomo pou yo bon sovè o bon sovè tomo pou yo chè seyè map rele w pou sila yo k pa kapab map rele w pou sila yo k pa gen moun chè seyè gen moun ki te konfye sou yon fanmi men fanmi nan chè seyè bondye bouke pase lòm nan menm gon nivo l rive li pap kontinye chè seyè lòm nan gen limit. Kou nivo lòm nan rive chè Senyè Bondye lap dil pa kapab wi lap mete fen paske se lòm chè Senyè esak fè nap rele ou se Dye ilimite chè Senyè ou pa gen limit pou ou eh ou travèse wale kote ou vle pa gen pwofondè pa gen wotè pou ou chè Senyè ou te kanpe devan lanmè wouj la pa ou pase avèk pèp la wi se paske pa gen pwofondè pou ou non pa ou sèlman òdone Moyiz ou dil lonje baton an pandan ke pèp la ap fè silans. Chèsè gen moun nan bri ke li ye a map mande w padon pou li paske gen moun chèsè Bondye jan lap pale la li te dwe fon silans paske Bondye ou deja òdone lòd ou deja voye zanj ou sèlman bezwen yon silans wi pou aji pou li map mande w tanpri pa tanpri chè Seyè map mande w aswè sa map mande w nan lè minui sa nan midi sa nan lajounen sa chè Seyè. Oh papa map leve chak moun kap tande gen moun espesyalman priyè sa se pou li wi chè seyè priyè sa sanble avèl map level devan ou chè seyè gen moun mari a abandonel mari a meprize li gen moun aprèl paka fè pitit sa li paka anfante li gen 1 an li gen 5 an tout fanmiy la fon kò yo fon kò yo rasanble. Dèfwa nan telefòn se jouman, dèfwa nan travay la se jouman, nan fwaye a se jouman. Li pa gon lapè nan kò li, li pa gon lapè nan nanm li. O, l ap demegri, chè Seyè, m vin rele w pou li. O, m vin rele w pou chagren moun, chè Seyè Bondye, bouch moun ap demegri l, gen moun bouch moun fè l vle tiye tèt li. Gen moun bouch moun fè l vle pati Gen moun bouch moun fè l vle strese Gen moun bouch moun fè l vle distrè Chè Seyè m ap mande w nan lè sa papa souple ou va travay nan lavi yo M sonje Golyat Chè Seyè t ap minimize David li te di David kilès gade li menm David pral vin kole sou li en li pa t pran David pou anyen li di èske s on chen ki David y ap voye devan l la David te gade l li te di li menm l ap apwoche avèk javlo avèk gwo fwè l. men mwen menm map avanse sou o non de letènèl dè zame je sè gen moun je sè sitiyasyon sa ou pa ka afrontel yo menm sèl jan maria kanpe nan imilyasyon sa la jan manman maria kanpe la jan manman maria kanpe jan frè sè papa kanpe la o yo pa kapab gen moun je sè bondye tout Fanmiy madanm nan ap pale l mal pase mari sa pap travay yo trete l de parese yo ba l tout non pote map leve l devan w wi chè seyè bondye yo imilye l yo meprize l yo pa ba l valè enhen yo pale avèk pitit yo deplase avèk pitit yo jan yo vle chè seyè enhen finans lan tonbe li pa kapab chè seyè gen moun kap poze tèt li kesyon malgre lap manje lap demegri map leve l dè de kote chè seyè lè de kote devan w papa ni bò kote madanm ni bò kote mari. sa kap soufri yo nap leve yo devan ou chè seyè Bondye se pa sa Bondye yo vle se pa soufrans la yo ta vle pa map mande ou tanpri chè seyè Bondye aswè sa nan lè sa yap tandem nan Bondye nan mitan lajounen sa o map mande ou tanpri souple fon soufle non pa fon touche nan lavi yo m konnen ou konn soufle ou konn touche. Ou te di pwofèt Ezekyèl, Èske m kwè zo sa yo ki gaye la a, zo sa yo ki pa gen lavi la a, zo sa yo ki pa konn fanmi yo, zo sa yo moun pile, zo sa yo moun pyetine, èske l kwè yo ka reviv ankò? O, papa, pwofèt la te di, Mèt, ou konn tout bagay. Wi, chè Seyè Bondye, ou te di l pwofetize sou zòsman yo. O, papa! Chè sè Bondye gen bagay ki te parèt enposib pou lòm wi gen moun chè sè sitiyasyon sak devanl lan anverite chè sè dèfwa lap panse eske son rèv li wèl enposib wi men chè sè Bondye map di nan non Jezi kem pral pwofetize paske Bondye nan jan chapit premye li di konsa pawòl la gen lavi ladanl pawòl la se lavi menm annèl etè lavi annèl etè lesperans waw. Chè Seyè Bondye, nan pawòl la se lavi wi, nan pawòl la se esperans, nan pawòl la se fòs, nan pawòl la se libète, nan pawòl la se lajwa, chè Seyè map deklare, map pwofetize sou lavi chak moun kap tandem, nenpòt jan, nenpòt fòm, chè Seyè sitiyasyon sa te kanpe, nenpòt sa yo te fè, chè Seyè mon Dye, map leve yo devan ou, map mande ou tanpri nan lè sa, fon bagay, tanpri nan lè sa chè Seyè Bondye kem pwofetize m soufle lavi. M soufle restorasyon, m soufle libète chè Seyè mon Dye ke m deklare nan le non de Jezi sò m ap pwofetize konnya menm nan sò ya sò alelouya nan paka fè pitit sa sò nan finans paka monte sa sò nan povrete sa sò nan lamizè sa sò nan maladi sa sò nan mò ki kenbe w an kaptivite sò nan detrès sa sò jan w mare la Sò ou mare nan mond envizib Sò ou mare anba lanmè Sò ou mare nan lèspas Sò alelouya ou mare nan kaft O non de Jezi Sò ke m deklare nenpòt kote nenpòt sa k te fèt dèyè w Sò ke m deklare dan le non de Jezi ke w soti nan sò ya Bondye te di Laza sò Laza soti pami mò yo vivan ke m ap deklare konnya menm se pou sot nan maladi sa alelouya se pou sot nan fin nan se pou sot nan povrete sa pou finans lan monte. Se pou sot nan lamizè sa pou fin nan san monte kem deklare depi se sak tap swiv ou ki tap pyetine ou waw kem deklare dan le non de jezi se pou soti o non de jezi konnya menm kem deklare ke ou soti nan ti nan sitiyasyon difisil sa ke ou soti nan tribilasyon sa ke ou soti nan kè sere sa ke ou soti nan depresyon sa ke ou soti nan maladi sa dan le non de jezi kem pwofetize lavi nan kòw kem pwofetize lavi nan nanm ou kem pwofetize lavi. Viv nan lespri ou o non de Jezi. Bondye pat kreye nou pou nou te esklav. Okontrè Bondye kreye lòm, li fè lòm sanble avèl. Imaj Bondye nou ye. Bondye pa kreye lòm pou lòm esklav yon maladi. Pou lòm esklav chak mwa poul gon randevou lopital la. Pou lòm esklav chak mwa poul gon randevou konprime, yon randevou sewòm, yon randevou piki. Nan non Jezi ki gen tout pouvwa kem deklare depi apati de jodia sa yo fini. fini sèl ki a fè sese lè konba de le non de jezi kem deklare nenpòt fòm konba w la te ye a li pa di yon konba non li di lè konba konba yo se bondye k mete fen nan konba yo se bondye k mete fen nan konba yo konba w te ladanl nan nan fwaye a kem deklare de le non de jezi ke l pran fen konba w te ladanl lan nan travay la kem deklare de le non de jezi ke l pran fen konba finans paka moute a kem deklare de le non de jezi ke l. Alelouya o non de jezi. Seli ki a fè sise lè konba jis kou bou de latè chè seyè mon Dye nenpòt kote wi ou kanpe konba e map deklare nenpòt kote nenpòt zòn chè seyè mon Dye nenpòt espas nenpòt peyi mon Dye priyè sa rive map mande w tanpri ke priyè sa chè seyè mon Dye sèvi kòm yon mistil menm jan mistil nikleyè lòm nan fabrike mistil kote ke mon Dye tout peyi pè bonm nikleyè. Wi, tout peyi pè bonm nikleyè paske kote misil nikleyè a tonbe, li ka fè dèzane ap bay pwoblèm. Wi, chè Seyè Bondye, paske se yon misil ki puisan. Se konsa ke m ap deklare ke priyè sa sèvi kòm yon misil nikleyè, chè Seyè. Kote l tonbe, chè Seyè, nan kay, nan fanmi, nan fwaye, kote l tonbe, chè Seyè Bondye, ke Bondye, ke Bondye plant ènmi an, ke kote priyè sa tonbe, Bondye, se pou l fè. Des années chè sè mon Dieu ap mete baka deyò se pou priyè sa fè des années kote priyè sa tonbe chè sè mon Dieu gade se pou edmi an kouri lwen se pou distance pran o non de Jezi ke m deklare kote priyè sa tonbe andan kay sa ke mon Dieu espri lanmò kouri lwen o non de Jezi espri maladi kouri lwen o non de Jezi espri devèn kouri lwen o non de Jezi espri Troub koure lwen o non de Jezi espri maladi koure lwen o non de Jezi espri pa ka fè pitit pa ka anfante kouri lwen o non de Jezi espri davègleman espri paralitik kouri lwen o non de Jezi ke m deklare tout sòt despri tout sòt de fòs kouri lwen o non de Jezi depi son pwoblèm ki te kanpe kote priyè sa tonbe ke m deklare ke priyè sa amèn mete deyò tout sak pa bon nan non Jezi menm jan e lè. O non de Jezi, mèsi Seyè, wi papa ou kapab, map mande w tanpri chè Seyè mon Dye fon touche, gen moun ki bezwen anpil chè Seyè mon Dye, gen moun ki bezwen m konnen atravè priyè sa gen moun kap delivre chè Seyè, gen moun fò yo vin temwanye, fò yo vin di chè Seyè mon Dye sa priyè sa fè nan lavi yo, ke m deklare mon Dye nenpòt moun pa lafwa chè Seyè mon Dye kap tande priyè sa, sil gwo kote l malad chè Seyè depi w mete priyè sa l mete telefòn nan ke m deklare ke. San agno iboule a geri l nan le non de Jezi. Ke doktè, menm doktè ki te di l maladi sa pap geri a pou doktè a di l pa wè maladi a o non de Jezi. Nan le non de Jezi. Bondye Izrayèl la, Bondye Izarak la, Bondye Abraram, Dye d'Abraram, Dye d'Izarak, Dye d'Izrayèl, nan le non de Jezi ke m deklare kote priyè sa tonbe se pou efè fèt o non de Jezi. Papi nou konte sou ou Nou kwè nan ou nou mete konfyans nou nan ou tout fòs nou se nan ou Jesè Bondye nou tout fòs nou se nan ou paske ou se api ou se fòs Jesè Bondye menm salmis la te di pòt elve vole to ki ou ki loa de glwa fason nan Sòm 24 la kiyès se wa de glwa letènèl pwisan letènèl fò pwisan nan lè konba e map deklare nan le non de Jezi nenpòt pòt ki te fèmen devan ou apati de moman sa kel gade kel rache. O non de Jezi ki tou derasine nenpòt jan, menm si l te gen 5 an, menm ti ze, menm si l te plante anvan w te fèt, menm si l te plante nan fanmi nan, ke m deklare tout sa k te plante, tout fòm li te ye, nenpòt jan l te ye, dan le non de Jezi ke l rache, ke l derasine, ke gwo tanpèt ki te fèt an favè w, ke lwa de glwa fase yon antre, dan le non de Jezi ke m deklare ke lwa de glwa fase yon antre pou mete deyò tout sa k pa bon, pou mete tout sa k pa bon deyò dan le non de Jezi, ke m deklare ke lwa de glwa antre kounya menm, antre pou mete deyò. Ke lafwa ou geri yo tande non de Jezi. Seyè nou remèsye ou. Nou remèsye ou papa pou tan sa. Ehe nou remèsye ou chè Seyè e pou okazyon sa. Nou remèsye ou chè Seyè pou chak moun e ou te bay aksè ou bay chans pou te kapab Bondye rive nan lè sa ansanm avèk nou nan priyè sa. Chè Seyè mon Dye nou kwè ke papa e priyè sa son plant kote l tonbe chè Seyè mon Dye m konnen mon Dye lap dòmi. Pou la glwa de Dye, l ap donnen pou pote fwi. E lè l pote fwi a, maladi sa pap ka la ankò non. Lè l pote fwi a, povrete sa pap ka la ankò. Lè l pote fwi a, chèsè Bondye, temwanyaj la, lavi a vin temwanye. Gen moun apati de priyè sa, chèsè Bondye, bebe sa l ap geri o non de Jezi. Gen moun apati de priyè sa, vant sa ap monte o non de Jezi. Gen moun apati de priyè sa, ee chèsè Bondye, sitiyasyon sa, Bondye, ap sote. Sa fini apati de priyè sa ke m deklare dan le non de Jezi. Mouche sè Bondye gen bagay Bondye wap fè konba sa li fini li pran fen en Bondye mete fen ladanl jodia Bondye mete fen ladanl menm jan Bondye te mete fen nan sitiyasyon nan soufan pèp nan soufrans pèp Izrayèl an Ejip se konsa kem deklare dan le non de Jezi ke Bondye mete fen nan soufrans ou ke Bondye mete fen nan kè sere ou ke Bondye mete fen nan tristès ou ke Bondye mete fen nan paka vrayaje ou ke Bondye mete fen nan imilyasyon ou ke Bondye mete fen nan dlo nan zye ou ke Bondye mete Fen mete fen mete fen dan le non de jezi ke m deklare m pwofetize menm jan menm jan pwofèt eze pwofèt jeremi te di pwofèt alelouya pwofèt elize te di naaman al lave 7 fwa nan laryvyè jouden an lèl fin lave li te vin pur tankou yon jèn timoun ke m deklare san jezi 7 fwa nan lavi w rann nou pur rann nou pur rann nou pur rann nou pur rann nou pur rann nou pur rann nou pur dan le non de jezi dan le non de l'agneau dan le non de jezi konnya menm ke m deklare ke ou pur dan.